Mèèèèw! Fanatik Bob Official nimewo 1 yo, Bob pran kay la, Bob pran telefòn nan nan men nou, Bob pran laptop la, Bob pran konpite a, sin bliye non mwen lem Bob Calignon 1 RD, pase mwen lòt ti chanèl ki se Bob Calignon 1 RD kotem voye anpil ti video an español. Ebyen zanmim yo pa bliye si se pou la premye fwa ou pase wè chanèl sa, mwen envitew abone, like, Kòmante, pataje. E sèl fason nou kapab ede m. Ebyen pa gen pwoblèm zanmi m yo. Anpil nan nou ap plenyen nèt nou lan, nèt nou sesi, nèt nou sela. Ebyen jodi a m vin ak yon ti bagay pou nou ki trè fasil. Kote n ap pral telechaje yon ti aplikasyon trè fasil, trè fasil ki pa pran anpil espas nan telefòn nou. Ebyen nou pral nan Play Store. Direkteman. Ok, lè nou rive la, wap tape 1, 1, 1, 1, 4 fwa. Wap wè sa monte la. Meni. Wap wè l monte, li di konsa Fastel Entènè. Wap sèlman bay ladan. E wap bay enstale l. Eeyy ki delestale lap mache lap mache ebyen zanmim yo m la m poze m pa fè bri mwen menm nenpòt ti aplikasyon map telechaje m telechaje l rapid ou konprann fè m vin avè ti bagay la pou nou tou nou menm pou nou ka fèl tou gad jo e jo nan telefòn nan l rete o ou poko abòne gade pou wè si ti bagay la pa wouj al fè sa Gade l oh epa lap fè l eeyy mèsi zanmim mèsi zanmim ou fè l ou ou fè l ou anpil respè anpil respè on love frèm humm sèm tou m pa konnen sa w ye a se ton fi w ye lap enstale ebyen nap travay zanmim yo si n ta vle wè tout kòmantè kote moun ap kòmante pou aplikasyon sa tou nou ka wè l wi men se pa nan sa nou vini nou pral nan enfòmasyon nap telechaje l sèl sa m konnen. Pou n gav entènèt nou rapid. Sal gen la l poko ka enstale la toujou ap fè bagay mache nwa la. Enstale egzateman li vin enstale egzateman. Wap vin bay kote ou wè ki di a blil la. Men paw la m pa konn jan l gaye, wap wè l la. Wap bay ladan dirèkteman. Gad yon bèl imaj lap pot baw. Hey kraze! Danje pou Haiti papa. Humm. Wap bay kote ou wè m te make a ki di MP sal la. Egzateman. Kounya la ou pral bay kote ki di fina. Ki sa tou? Wap bay ladan. Kounya la ou pral vin bay nan. asèpte l. Ou wè? L ap mache. Egzateman l fin mache anben kounye a sa w konn ou pral fè la w menm? W ap vin bay la pou w ka aktive l. Ou bay ladan l, w ap vin bay ladan. Ou pral di konsa, enstale l pèlfil de PBN. Top selman. Ou wè li ou yo ou a. Fey de ba linet ou gen nan yo. Menm si ou gen linet ou ap wèl. Lè ou vin bay la ou ap vin bay la. Aseptel. M pa bezwen li pou nou paske. Menm si m li m pa li. Sa nou bezwen nan aplikasyon n ap jwenn ni. Ekzateman. M. Pou fini wi. Entènèt ou ap pi rapid. Anyen ankò ou mele anlè a tou. Mele anlè a kote ou wèl ki di konsa. Men li di konsa. Sou entèlnè es privado. Wè. E sèl di sa mezanmi. Hum. Ebyen pa gen pwoblèm. M fin a sa epi m pral moutre nou lòt ti bay. Toujou e toujou sou menm bay sa. Pou moun k ap plenyen pou entènèt yo. Entènèt yo ap fini rapid sesi sela. Epi lè tan entènèt la pral fini li lan, m pral montre nou sa ki koz sa. N ap retounen. Nou gentan fin fè sa deja. N ap retounen. Ok. Kounya la a, nou pral nan paramèt telefòn nan. L ap difisil pou nou wè l nan pa m nan wi. Ok. Nou pral nan paramèt la. Nou konn sa k paramèt la. Lè n rive, nou pral bay la. Map make tout bagay pou nou. Lè n rive la, kounye la nou pral bay la dirèkteman. Kote ki di uso de dato. Pa konn jan pou lakay, wap bay la nan dirèkteman. Lè w rive la, zanman m, Mwen m di nou pa fè mache nwa avèm si n fè mache nwa avèm nap pèdi anpil bagay abone m di nou wi. M ba li men. Ebyen zanmi m yo kote nou wè m rive la gade tout sa yo la se aplikasyon sa yo nou ba yo pèmi gen de fwa tou epa nou ba yo pèmi m pral li ti bout anlè a pou nou epi nap kapab. E pa konpayi a. Se aplikasyon nou gen ki aktive yo. Wè la, wap dezaktive sa. Ou pap fèl sou WhatsApp, ou pap fèl sou Facebook. Wap dezaktive sa. Wap desann la anko. Nan nenpot. Sa yo. Wap vin la, wap dezaktive sa anko. Nan, wap dezaktive tout. Sèpleman wap envite fèl sou WhatsApp. Nan seman avè Facebook. Sèpleman. Apre sa, nou mèt fè l sou tout. Sa ban nou pwoblèm. Sa gen de lè, ou gen dwa fin mete yon minit, epi lè w al nan telefòn nan, ou pa jwenn minit la, ou mande sa k ap pase. Poutan, gen aplikasyon, depi ou met minit la ki gen tap itilize minit la san ou pa konnen. Depi telefòn nan ouvè senpleman aplikasyon ki tap itilize minit lan ou pa konnen. Sak fè gen de lè nou konn met minit nou nou pa jwenn li. Ebyen pa gen pwoblèm, se la map met yon fen nan videyo a, pa bliye abòne, like, kòmante. Ou konn sa fè pam nou ye, nou pap neglije fè sa. Mèsi anpil. A la pwochèn.